Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon mwa sa ap mache wi la ben jou ap kouri nap tann petèt lòt mwa kapab vini avèk lomalèl. Men deja mwa avri a te vini avèk lo malè li, mwa me a vini avèk anpil malè ankò, ben, on atan se ke va dir le mwa de jwen. Alò se pati pou les enfo. Tande byen, genyen yon demach kap fèt nan lari an lan, m anvi bay demach sa yon non, paske lè map gade m wè agòch ap plenyen, adwat ap plenyen, nan mitan ap plenyen, sou kote ap plenyen, ebyen finalman si tout moun sa yo fon sèl, Ap gon lòbèy kanmenm. M santi gon lòbèy ki pral eklate nan peyi an. E lòbèy sa, pèsonalite ki ap o centre lòbèy sa, son non se Michel Martelly. Men juste avant, a chak fwa ke m ap fè yon emisyon konsènan Michel Martelly, m toujou di nou ke, Si on me pose la question me disant est-ce que vous aimez Michel Martelly M'a dit non. Mais si on dit mais est-ce que vous aimez Suite Mickey M'a dit oui. Parce que le Michel Martelly qu'on retrouve à travers Suite Mickey, c'est un artiste que j'adore. Mais le Michel Martelly qui est le politicien, pas détester, non Men m pa renmen l. Tande! Ebyen jounen jodi a la fò n di ke genyen yon operasyon kwense Martelly ki lanse. Se mwa ki e batize sa kòm sa. Operasyon kwense Martelly. Paske lè anpil moun gade sa k ap pase la a, epi yo di tèt yo ke Michel Martelly ta youn nan moun ki responsab. Poukisa? Paske son non li site nan zafè distribye zam nan anpil kote. Distribye zam. Bay bandi zam, lè w rive, paske gon bagay pou nou konprann, nèg lavalas yo te kòmanse fè pil dezòd yo, men tèt kale a monte, li vin fè plis dezòd. On nèg ou ka nan kan tèt kale, pawòl sa ka pa fè w byen, men ekoute, Michel Martelly te vini nan yon moman kote ke. Li te kapab pwofite pou korije yon seri de bagay. Men le fèt ki l na pa voulu korije tou sa, ben, m ta kapab di sa vin enpe plis anpire. Paske, kant on è prezidan, on a yn sitiyasyon an fas, e ke petèt ou di tèt ou ke a lòt prezidan k te la, e li menm li te kapab ranje tou sa non fok ou kapab profite jisteman pou dir ke ben ekoute vwala se ke je fè paske popilasyon li soufrant gen yon tat difikilte na fè fas ben yfo fè kelke choz men ou pa kap vini pou dir ke ben map kolabore avek goup de bandi sa pandan se tan ke mwen map ranfose bandi pam se la l pwoblèm dou nou ta kapab di kou dia la michel martelly vin dapre popilasyon pèsonalite yo plis deteste paske Li konplis an grand pati nan sa peyi a ye jounen jodi a. Ann tande voice sa. Nou tande nan plizyè voice sou rezo sosyo yo kote Michel Martelly, Michella Matala! ap prepare li, ap fè mannèv pou li kapab retire direktè lapolis la ki se Frantz Elbé ke misye li menm kap fè yon bon travay nan moman la anbyen mesye si Martelly li menm ki te fin tiye Jovenel ki patisipe nan yon pakèt gwoup gang ke l moute nan peyi a peyi a pa revyen sèlman avèk Martelly menm jan tou peyi a pat revyen sèlman avèk Jovenel Moïse. Donk, kisa pou chèf lapolis la kapab fè? Selon mwen menm, se yon konsèy ki trè senp. Chèf lapolis la, kòm misye poko fè revoke w, mete de twa nèg ansanm avèk ou, arete Mateli. Se fout misye anba kòd. Se arete Mateli e si w te ka rann nou yon sèvis pandan w ap arete l la, pou w ta ka tou fizye l, pou w ta ka tou voye l al jwenn Jovenel Moïse, li t ap ankò pi bon. E ti mesye chen mechan yo menm map ba nou yon konsèy nou menm Martelly li menm kap di pou yal atake nou yo ok kisa nou menm nou sipoze fè met de twa jwè nou nan èpòt la ap tann Martelly lèl pral pran avyon met de twa jwè nou nou menm ki nèg chen mechan yo kòm Martelly ap retire chèf polis la pou kapab voye atake nou met de twa met de twa jwè tann Martelly sou wout nasyonal nimewo 1 an pa egzanp sil pral pran avyon nan zòn okap Sil ta pral pran avyon tou nan zòn sendomeng met de twa nèg veyel tout kote sa yo ok sil pral pran avyon nan sid mete de twa nèg veyel tout kote epi nou konn kot mateli rete tou nèg chen mechan yo kòm mateli ap prepare pou voye pou fè kraze nou nou paka kite mateli kraze nou paske mateli te prezidan nan peyi a poul te bay tout moun sekirite. Se sou 2 manda ant Mateli e li vin devye manda sa nan men Jovenel Moise ki fè ke nou menm ti jèn nou vin tonbe la. Donk si gen pou mouri reyèlman se Mateli k pou mouri paske moun ki te dwe nou sekirite alimantè, ekonomik, enstriktif, Donk se Mateli ke l te ye. Ok. Donk misye se te garan enstitisyon yon, ak enstitisyon peyi a. Donk si nou menm ti jèn nou arive nan sa ke nou ye la, donk Mateli ap retire chèf lapolis la pou kapab voye atake nou. Nou menm mesye nan baz yo ke y ap voye atake yo, ke nou atake Mateli avan. Men nou te wè l nan antèman la yè la. Nan antèman Dieudonné a, Dieudonné Lherisson an, nou menm nou konn kote l ye? Mache pran Martelly kote l ye anlè a avan yo retire chèf la ki nan tèt lapolis la pou voye atake nou e chèf lapolis la ou menm kisa w sipoze fè? Pran Martelly al an kòtèj lakay misye, ouvè bal sou misye oubyen arete misye fè misye al jwenn Jovenel. Maronn ti konprann, se sa pou nou fè mesye nou pa ka chèf epi nèg la pa anyen ankò Ons son ansyen chef deta neg la ye epi kounya la pou nap moutre'n pè neg la depil mouri tout bagay fini mesye ou konprann depil mouri tout bagay fini alò la Martelly panse gen moun ki pral votel ankò bon mwen menm kap pale avek ou a la m'sete yon moun an 2010 an 2011 m'te kanpe pou Martelly te kapab rive prezidan m'panse son bagay serye misye pral fè. Maunts konprann non. Lèm gade m wè misye se kotel sòti a anti Simone se anti Simone li reyaji. Donk m paka pèsiste dan lerè, m paka pèsiste nan yon bagay ki pa bon, mwen fè vòl de fast. Men misye kraze rèv Jovenel Moïse. Men ti mesye baz yo men sa pou n fè. Depi nou konnen se yon nèg kap retire nèg nan tèt lapolis la, kap voye fizye nou, kap voye tiye nou, nou menm kisa nou fè? Nèg kap retire moun nan nou menm nou chache konn kote li e n pran n. Ok mateli andan peyi a ti mesye chen mechan yo òganize nou poun konn kot mateli ye poun mache pran misye son bagay ki trè senp paske sin pa pran misye misye ap voye chanje chèf lapolis la yap voye tiye nou ok donk sè di ke pi gwo chèf gang ki andan peyi a la se pa ti mesye avèk zam yo se pa ti mesye nan geto yo se pa nèg 400 mawozo yo se pa nèg je 9 yo se pa nèg je pèp yo li gon sèl moun la se Michel Mateli ti mesye aranje nou. Pou n fon jan, pandan Mateli pral pran avyon, pandan Mateli lakay li la nan moman la, ou konprann, e chèf de lapolis la tou, òganize w tou ou menm pou fout Mateli anba kòd. E ti mesye ki nan baz chimechè yo tou, òganize nou, voye jwè, voye sòlda, voye ajanten, al pran Mateli lakay li. Epi nou menm, Mateli te la pou l te garanti lavi, lavi ekonomi nou, lavi edikatif nou, Lavi. Pou nou te kapab gen sante, donk Mateli pa fè yo. Men jounen jodi a, se voye l ap voye tiye nèg nan geto. Pou kisa Mateli pa voye tiye moun k ap antre avèk zam yo, milatwo siwolibanè yo? Milatwo siwolibanè yo nan kan ke l kote l sòti a, nèg sektè prive yo. Pou kisa l pa voye cha al al tire sou yo? Oubyen pou kisa l pa voye al mete yo atè? Men se Jovenel Moïse ki te soti nan klas anba l voye tiye. Ebyen ti mesye kanba yo, Martelly ap prepare l la nan moman an la pou l fè konfwontman a konfwontman ki vle di lòt gwoup gang ki anfas lòt gwoup gang yo pou l kapab goumen avèk nou. Ebyen nou menm kisa pou n fè se tèt la pou n mache pran. Aprè n fin pran Martelly mache pran rès milat yo. Sa w di tèt ou? Sa vle di, tanzantan gon grenn sitwayen ki leve vwa l jisteman pou di popilasyon an, moun sa yo pa ka ap mache sou nou ankò. Fò nou fè kèlke choz, an nou leve kanpe. Paske si se te nan peyi serye, jounen jodi a la a, gade kèlke swa kote moun sa yo, menm kote yo pipi, ou ta pran yo men se, se la demokrasi petèt, on dwa tout aksepte kèlken ki a fè tout sa. e pi aprè ya rive kelke pa donk yon antren de tounen an derizyon la popilasyon ayisyèn tounen an derizyon de jan ki diz blablabla kòm sa de lwi brèf e byen fòn di ke deklanchman ostilite sa m panse ke li gen dwa pa stope paske w konn wè kòm si gon mouvman ki eklate baw. Epi mouvman li kanpe, m ta kapab di, sèt demach vizan a klouwe o pilori lansyen prezidan Michel Martelly vizan ta le kwense. Li vin sanble tou senpleman ak yon sòt de peyi lòk. Sa pap rete la. Paske jodi a lè w tande tèl sitwayen fè yon deklarasyon, demen w tande yon sitwayen fè yon lòt deklarasyon. Aprè demen se yon pèsonalite. Mati yon mge chan stande. Bos ma di chan. Sinon patan de deklarasyon. Bos ma di chan. Tande bien. Il a parle pendant 10 minutes. Je ne sais pas s'il a parle d'or. Mais écoutez, tout ça le dit aux oh, céréalités. Mais après avoir dit toute cette réalité-là, le temps est venu, selon Boss Madichon, pour véritable opération. Quand c'est matélié a commencé, c'est parce que c'est lui-même qui mettait pèp ayisyen an dan tou sa daprè Bòs Madichon ann tande l. Pèp ayisyen kale je w, pèp ayisyen reveye w, pèp ayisyen w pa gen renmen paske aprè chak chanjman gouvènman sila k te pran pòz yo renmen w yo ou wè se yon ti gwoup aganman ki annik fè w pandje ou panche ba yo moute yo lofe byen lofe annapre yo kite w tou depwe li pou yon pwochen gwoup mazenflen vin jwenn ou tou griyen, lè yo fin plimen byen plimen, yo kite ou tou deplimen. Yo toujou di o wi, peyi pa konn mouri, o wi, se pye bwa ak zannimo ki konn mouri, men, pou jan peyi a dekale la a tankou yon savann kote moun ak zannimo mouri pa bann, lè kout bal fin touye tout pye flè ak pye bwa, Tout moun ak tout zannimo fin mouri, lè sila yo ki pa ret mouri kouri pati. Nou p ap rete peyi mezanmi, paske se moun ki fè peyi. Se domaj sila yo ki te la pou te rekonstwi, se yo menm ki la a jodi a k ap demoli, se yo ki la a k ap dekonstwi. Premye devwa Leta nan yon peyi, se bay pèp li sekirite. An Ayiti, ou ta di se Leta a menm ki la a, ki nan konplo ak gang yo k ap fè jenosid sou pèp la. Yon pèp ki kouri kite Matisan ak Rigòl yo plen san mezanmi. Yon pèp ki sibi divès masak, li la a, l ap reziste anba je Leta a. ki pa wè kadav moun pil sou pil, chak jou ki jou pèp la ap mete ajenou nan pye bandi ki san pitye, chak jou ki jou pèp la ap rete tann leta ki san pitye, yon leta ki soud, ki pa janm tande bri bal nan katye popilè tankou Bèlè, Gran Ravin ak Lasalin, Tibwa, Pilat, Vilaj Dedye, Site Solèy, leta bèbè mezanmi, leta pa wè nou mezanmi. Se nan enkonsyans, nan ensousyans, nan rayisans Leta ap aji. Lanmò pran plas lavi. Nou pa gen tan pou nou konstwi lavni. Paske lanmò lage nan lari gwo midi l ap chache lavi pou l detwi. Enkonsyans, ensousyans, enjerans, enkonpetans se mak fabrik Leta. Lanmò ap vòltije glise desann a tout boulin, lanmò derape a tout vitès, lanmò mache frape pòt nou sanzatann, nou mouri pil sou pil nan tout bidonvil, leta pa di tchuiit, leta pa di yon mo pou nou, pesonn pa di anyen pou nou, pesonn pa leve ti dwèt anlè pou nou. ni sila yo ki te piye kòb Petro Caribe ki jodi a k al kache aletranje e k ap jwise, ni sila yo ki fèk kare koupe rache nan yon nouvo phtk degize, yo fèmen je yo, yo kloure machwè yo, yo fèmen zòrèy yo sou tout sa k ap pase nan peyi a. Se pa posib! Pèp ayisyen, leve kanpe! Leve kanpe kont tout malpwòpte k ap dirije nan konplisite ak gang k ap teworize popilasyon yo! Leve kanpe kont tout zotobra babin ki simaye zam nan Lasalin, Gran Ravin ak tout geto yo! Pèp ayisyen, na sonje m te toujou di nou sa, Izo pa pi gwo gang pase Bidyo! Ti lapli, krisla, lanmò sonjou, babekyou, chen mechan, se pa moun sa yo ki gang lan vre, se pa moun sa yo ki mechan, vrè gang yo se leta ak boujwa. Nan premye 5 an manda phtk, chèf siprèm tout gang nan peyi a se te parenn. Sou dezyèm 5 an manda phtk, chèf siprèm tout gang nan peyi a, se te parenn ak fiyèl. Jodi a, parenn touye fiyèl e li mete Ariel pou li fè koze. Ariel gen menm konpòtman ak fiyèl. Ariel kanpe menm jan ak jovenel lap fè koze lap boloze lajan ap depanse moun ap boule nan flanm dife kay ap boule nan flanm dife tout dirijan rete bra kwaze depi premye jen wi mezanmi rejyon sid peyi a bloke Se gang kap fè koze. Depi 23 avril sitiyasyon sekirite peyi a vin pi dejenere. Gang ak zam soti jouk komin kwadèboukè, yo pran komin taba, yap rache moun, yap touye moun, boule moun, yo pran klèsin, yo anonse yap rive sou site solèy. Ariel fè kòm sil pa tande, li pa wè, tou sa jovenel ta fè. Sa vle di, ekip la chanje jwè, men li pa chanje taktik. Parenn touye Jovenel, li mete Ariel pou l fè koze. Epi ak Ariel, sitiyasyon peyi a vin pi anvlimen. Paske solèy la di, sa fè kèk tan li pa leve, depi kèk jou la, kout zam mare nan Site Solèy. Popilasyon an ozabwa, tout moun ap kouri ak ti pakèt anba bra pou leta se pa anyen sa. Se domaj se leta a menm ki tounen yon eta majò ganstè sanginè k ap fè zak teworis ak jenosid sou popilasyon yo. Podyab lapolis, yo ta gen dwa gen anvi fon yon kichòy. Men, si chèf CSPN lan, li menm li di tout bagay kòrèk, ki sa yon polisye pral regle devan Konpè Lanmò San Jou ki li menm li repete, o wi l se kiyèbra k pa pè vrapè? E se domaj gon seri moun tankou André Michel, Majorie Michel, Nenel Cassy ak anpil lòt ki al lejitime yon pouvwa ki gen tanperaman kriminèl konsa. Yon pouvwa ki gen tanperaman kriminèl sou pwòp pèp l ap dirije mezanmi. Yo kraze batay pèp la, y al ranfòse yon pouvwa ki senbolize lanmò pèp la pito. 400 mawozo soti depi Kwadèboukè, l ap simen latwoublay, l ap simen dèy. Li anvayi komin Taba, li tabli katye jeneral li kote l pito, paske se li sèl ki kòk chante. Jedi ki te 2 me pase a, 400 mawozo soti depi Shada pou rive Site Doudoun l ap touye moun, mete dife sou granmoun kou timoun, pase pon Taba, file nan Galèt, anvayi But Bwaye, gen plis pase 50 tèt moun ki koupe epi bi kò yo rache pak an pak. Ariel Henry pa di way paske li menm ak ti klan li a se yon dal opòtinis sinik k ap pwofite ranmase lajan mete nan bounda yo pou yo regle zafè yo epi yo di zafè pèp la zafè gade pèp la. M konnen yo pral di o wi se egri megri m konnen yo pral di sa wi yo pral di wi modèl pawòl sa a sanble ak radyo mil kolin men se pa anyen sa e sa yo sèlman yo ka di men yo pap janm travay pou rezoud pwoblèm ki nan bounda pèp la e pa sa y ap di ki pral fè m pè mande pèp la leve kanpe nan bounda yo mete dife nan bounda yo pou yo fè yo konprann ayiti pa yon ti sina. Se pa sa kap fè m pè mande pèp la leve kanpe pou l defann tèt li kont leta teworis, leta poryanis sa a. Paske leta a pa gen okenn volonte pou kreye sekirite. Paske moun kap dirije nan leta a se yon dal moun san dignite, san imanite. M toujou mande tèt mwen kouman Ariel fè dòmi? Moun sa yo pa ta dwe gen dòmi nan je. Se pou pèp la leve kanpe pou l kraze somèy moun sa yo. Leve kanpe, ale bouske kote moun k ap dirije yo rete, fè yo konnen jan bagay la ap dewoule la a, li pral tèl lèt tèl larepons. Se vakabon nan leta a ak boujwa, boujwa komèsan ki simaye zam nan men pitit malere malerèz nan geto yo. Si leta ka fè konplo ak ti gang nan geto yo pou kraze peyi a pou fè gwo gang ak kostim yo plezi, enben, se pou pèp la fè konplo ak pitit yo ki nan geto yo ki posede zam, zam yo te pran nan men leta a, e pou yo vire dyòl zam sa yo nan lòt direksyon. Sa fè twò lontan dyòl zam Leta a pran direksyon kan pèp la. Yon jou, se pou pèp la manje gèp pou li di Leta a peyi a pa ti sina e pou n vire dyòl zam yo. Dyòl zam yo pa ka ret sou pèp la sèlman. Ariel chita l ap mache chache blan pou l niche bounda, l ap planifye Somè Dèzamerik kòmkwa Matisan, Kwadèboukè, Site Solèy, Bèlè yo menm yo pa nan Amerik la. L ap rankontre FMI, Bank Mondyal ap chache ran entènasyonal, li kite yon pèp ap mouri ak tout kalte pwoblèm nan bounda l. Tande bal, tande bri bal nan bounda pèp la mezanmi. Leta! Leta! Leta! Tè peyi Dayiti pa donnen zam, li pa donnen katouch. Kote zam sa yo soti, kote katouch sa yo soti? Tande bri bal leta nan mouda pèp la. Leta, se ou menm ak boujwa ki kontwole ladwann. Ki moun ki mèt zam sa yo k ap sikile nan peyi a, zam sa yo k ap touye pitit pèp la, sa k mèt yo? Zam sa yo, gwo zam sa yo ki nan men timoun nevan dizan yo, kiyès ki mete yo? Se leta ak boujwa ki pou ban eksplikasyon sou kesyon sila yo. Paske se leta ak boujwa ki kontwole dwàn, ki kontwole pò nan peyi a. Se yo ki kontwole ayopò nan peyi a. Pèp ayisyen, pèp ayisyen, ki moun jodi a la, si w pa gen non boujwa e si w pa p. Paweze nan leta si w pa gen parenn ou nan leta ki moun nan nou menm pèp ki ka posede w yon pò prive pèp ayisyen leve kanpe pou nou defann dwa nou kòm pèp la pa gen moun ki pou pran defans li se pou pèp la li menm se pou l defann teritwa li lavi li ak lavi pitit li se pou nou leve kanpe fè sitin kont kidnapin fè manifestasyon kont kòripsyon. Se pou nou leve kanpe, pou nou bloke yo kelke swa kote yo pase. Se pou pèp la al chache yo, nenpòt kote yo al kache. Pa di nou pat konnen. Bagay la rèd. Mwen m, sèl analiz m kapab fè se ke popilasyon an, li poko konnen nan kisa l ye. Paske banm di w yon bagay, le jou ou, n ap rive nan yon sitiyasyon ke, Kote tout kote nan peyi a pran. Eske nou konprann? Kounye a la ou tande genyen demach k ap fèt pou yo rive sou Petyonvil, pou masak vin fèt Petyonvil. M pa apwouve non. M pa aksepte non. Men fòk nou rive nan yon kote, kote ke depi n mete pye nou yon kote, se bal. Epi lè sa a, pou tout moun reziye yo, pran desten yo an men paske m pa fouti konprann kòman pèp ayisyen an pa wè ke genyen nesesite pou gen yon veritable batay kolektiv pou sove sa ki rete yo. Paske ban m di w yon bagay, ou wè nan deklarasyon Bòs Madichon an, ki sa l di? Yon premye minis ki pa janm di anyen. Malgre tout bagay, ou wè premye minis lan la, l ap tchatcha sou pouvwa. Epi aprè la vi fezon, moun ap mouri a gòch a dwat. M gen enpresyon ke a chak fwa yon nèg vini, li aksede nan pouvwa, se kòm si li paktize li avèk satan pou kapab touye moun. Nou pa santi sa? Paske m pa fouti konprann kòm si sa k ap pase la pou yon nèg ki nan responsabilite, pou gen yon responsabilite ònòm konsa nan men w, epi bon, wayy an m di wayy. Tèt chaje. Ann file avèk dosye Mateli an, youn nan moun yo ta sispèk nan touye Jovenel Moise, John Joël Joseph, li te mande ekstradisyon pou ale Etazini. Li di l prefere pran prizon Etazini ke kote a kòman? Jamayik. Sa vle di gon enterè nan pran prizon Etazini an. Petèt ke kote l al pran prizon an, ee, yo te ka okouran, oubyen l ap jwenn yon pi bon konsiderasyon. Eske nou konprann? John te fon parèt devan la jistis amerikèn. On va écouter ce compte rendu avec notre confrère de Caraïbes, Luckson Sainvil, depi Lèzetazini. Premye odyans sa te dewoule an prezans jij enstans amerikèn ki rele Lorraine Louis ki syeje nan Miami, nan Distri Sid Florid. Pou te demare ak odisyon an, majistra a te deziyen Mèt Brian Curler, yon avoka prive, pou reprezante John Joël Joseph akoz li te manke lajan pou l peye sèvis yon avoka. Ansyen senatè a ki gen 51 lane parèt devan lajistis amerikèn pou l ka fè fas ak akizasyon kriminèl k ap peze sou do l nan kesyon asasinay ansyen prezidan ayisyen an Jovenel Moïse Se sa nou li nan kominike ministè jistis amerikèn nan. Ansyen palmantè a akize poutèt li ta patisipe nan konplo ki vize komèt yon zak lanmò oubyen yon kidnaping andeyò teritwa Lèzetazini. Yo repwoche l tou paske li te bay materyèl. pou te rive abouti ak lanmò ansyen chèf leta a. Selon akizasyon ki mansyone nan plent lajistis amerikèn nan ki devwale ayè lendi a, John ak akolit li yo te patisipe nan yon konplo pou kidnape oubyen touye Prezidan Jovenel. Dapre akizasyon yo, ansyen senatè Lwès la te prezan lè youn nan konplotè nimewo 1 yo te rive jwenn siyati yon ansyen jij ayisyen, pou te kapab fè yon manda pou arete Jovenel epi mete l nan prizon. Selon plent lan, nan dat 28 jen 2021, youn nan konplotè nimewo 1 yo ki gen doub nasyonalite, ayisyèn epi amerikèn, te soti Ayiti pou rantre Etazini nan kad konplo sa ki t ap marinen an epi bay dokiman ak kèk lòt moun. Aprè sa, moun sa ta pral repran avyon soti Florid pou vini ann Ayiti nan dat premye jiyè 2021, nan lide pou patisipe nan operasyon ki ta pral abouti ak asasina ansyen prezidan an. Alòske lide a se te kidnape Jovenel nan kad yon swadizan operasyon arestasyon, ebyen finalman bagay la ta pral chanje pou l abouti ak yon konplo pou touye chèf leta a, se sa plent lan fè konnen. Dokiman an di, nan dat 7 jiyè 2021, divès nan konplotè yo te rantre efektivman nan kay Jovenel Moïse, avèk entansyon epi objektif pou touye l. Daprè plent lan, John Joël Joseph te ede nan jwenn machin epi tante jwenn zam pou operasyon an te fèt. Ansyen senatè a te patisipe tou nan yon reyinyon avèk sèten nan konplotè yo nan zòn 6 jiyè yo konsa. Aprè, genyen plizyè ladan yo ki te deside anbake nan misyon an ki se touye patwon Agritrans lan. Youn nan konplotè yo apresa te vin jwenn arestasyon l an Ayiti e li toujou nan prizon nan peyi a, se sa plent lan presize. Selon ministè lajistis amerikèn, John te arete nan Jamayik apre demann pwovizwa peyi Etazini te fè bò kote gouvènman jamayiken an ki li menm te gen pou l ekstrade l apre sa. Nan dat 28 avril pase a, ministè lajistis jamayiken efektivman siyen yon òdonans ki dakò pou John ekstrade, E se sa ki fè ansyen senatè a ateri nan Miami vandredi pase a. Pou kounya, akize a sou siveyans fòs lòd amerikèn. Si yo jwenn John Joel Joseph koupab de sa yo akize l yo, li riske pase tout rès vi l nan prizon, menm jan ak Mario Antonio Palacios Palacios, ki li menm di li pa koupab, epi Rodolphe Jaar, ki deside kopere. Apre sa, genyen yon jij nan lakou federal nan distri a k ap genyen pou l di ki pèn l ap bay apre li fin pran an konsiderasyon tout règ ki genyen pou wè ak kondanasyon Ozetazini ak lòt lwa amerikèn yo. Nan finisman premyè odyans sa ki dewoule ayè lendi a, Pwokirè Federal Andrea Goldberg, ki se ekivalan yon komisè gouvènman ann Ayiti, mande Loein Louis ki se jij prensipal la pou kenbe ansyen senatè a nan prizon avan pwosè a. Reprezantan gouvènman an fè konnen John riske sove e li riske tou vin yon danje pou kominote a. San okenn sipriz, John Joel Joseph aksepte efektivman pou yo kenbe l nan prizon avan pwosè a fèt devan yon tribinal federal nan Miami. Mwen fè sistèm jidisyè amerikèn nan konfyans, se sa ansyen senatè Lwès la deklare bay majistra a. Selon sa jounal Miami Herald rapòte, John fè konnen li twouve l nan yon sitiyasyon ki difisil anpil. Pandan tan sa a ankèt la ap rapousib pa bò isit Ozetazini, genyen divès ajans federal pami yo FBI, ki kontinye travay nan tèt kole ak lòt enstans amerikèn, avèk sipò plizyè avoka ki soti nan Divizyon Sekirite Nasyonal, pwokirè ameriken yo ap rapousib yo menm tou ak envestigasyon pa yo. Ankèt la benefisye tou sipò Biwo Zafè Entènasyonal, ki twouve l nan Ministè Lajistis amerikèn, depi Leta Florid Ozetazini. Tande non, w wè sosyete sa a? Li fini nan tout jan. Tout jan nèt. M ap gade pou m wè, zafè timoun an 2000, se pa twò enteresan pou mwen paske mwa je peux pas corriger ça. Men, m ap sèlman batay pou timoun mwen yo ki fèt nan tèt 2000 yo, ebyen, pou yo kapab konprann lavi. pou yo kapab gen sa n ta kapab rele yon bon oryantasyon. Men tande byen, granmoun yo tou nou menm ki responsab gen bagay nou pa fè. M ap tande yon voice, se yon voice ki dire anviwon yon minit ou de minit konsa, yon elèv lekòl kote ke direktè a oubyen pwofesè la ap mete li deyò, yo te nan diskisyon. Si w tande yon seri de pwopo direktè a ap lanse bay demwazèl la, men se pa serye, se pa serye. Lekòl sa a. An mal chache non pou nou. Paske bagay la rive nan bouch minis edikasyon nasyonal la, lekòl sa dwe fèmen. A wè, paske maten an m tap tande Bob se ki òdonn la fèmtur de set ekòl. Mwa jan pwonn sa egalman, paske dapre Nesmy Maniga, ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl pran desizyon pou ekate Jean Carl Albert Belleris kòm direktè nan tèt enstitisyon Belleris Castra. Aprè yon odyo ki tap sikile kote direktè lekòl sa a, li menm tap di yon elèv anpil betiz, anpil gwo koze kote elèv la te menm kriye. Minis lan fè konnen yap mennen ankèt an atandan epi pran desizyon administrativ ak legal. Ministè a kreye yon komisyon pwovizwa pou jere lekòl la. Nou pral tounen nan yon dezyèm emisyon talè. Mwen dezole paske dan la matine m fon emisyon konsè nan gran ravine pou dir bon not an atandan. Paske m te di sa ka rive apre emisyon an lòbèy pete. Apre emisyon an vre lòbèy pete. N ap vin avèk tout sa k ap pase nan matisan. Paske anpil lòbèy fèt. E fòn di ke. Ta sanble gen yon sòlda k tonbe nan kan Izo a. Nèg Krisla yo achte zam nèf. Gen nouvo konsinyè ki pase. Brèf, n ap gen pou n al fè yon ti tou nan departeman di Nò lan, le kri dè zabitan di departeman, zòn Milo a. M fè yon emisyon, emisyon an kòmanse rive. Men pou kwè li la m ap mande lapolis. Se lapolis ki pou al fè yon entèvansyon nan zòn Milo a, sitou zòn ki rele. Lasnal la, lasenal, degaje non al pote boure la paske bandi yo anvayi la. Imajine w, yo pa respekte granmoun, yo pa respekte jenn gason, yo pa respekte timoun, bagay la red. Tanpri fon jan. Epi tou, nou menm moun ki nan zòn yo, paske m ap vini tout alè avèk kesyon sa yo an detay, sispann lwe moun nou pa konnen kay. Yon seri de nèg, nèg yo lèd, figi yo sal, yo sòti Pòtoprens, yo sòti Sendomeng, yo vin lwe kay nan men nou, nou aksepte. ebyen zòn sa a fò n di ke li deja gate. Antouka m ap kite nou avèk videyo sila paske yè ki te 9 me 2022 le prezidan Poutin il a parle se te nan kad komemorasyon viktwa URSS fas ak nazi yo. Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, camarades soldats et marins, sergents et officiers mariniers, aspirants et adjudants, camarades officiers, généraux et amiraux. Je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire, la défense de la patrie, lorsque son destin était en jeu, a toujours été sacré. Avec ce sentiment du patriotisme inné, des résistances mobilisées qui se battaient à Moscou, à Leningrad, à Kiev, Minsk, Stalingrad, Kursk, Sébastopol, Kharkiv, Kharkov. Même maintenant, vous combattez pour nos citoyens, pour nos gens dans le Donbass, pour défendre la Russie. Le 9 mai 1945 marque à tout jamais le triomphe de notre peuple uni marque cet exploit sans faille au front et à l'arrière. Le jour de la victoire est cher à tout un chacun en Russie. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'est épargné par cette guerre. Le régiment des immortels maintenant honore les ancêtres. Ils portent les portraits de leurs euh, pères, grands-pères, des anciens combattants qui nous ont laissés. Nous sommes fiers de cet esprit imbattable de des vainqueurs. Une autre devoir est de préserver la mémoire de tous ceux qui ont combattu le nazisme et qui ont tout fait pour que plus jamais les atrocités de la guerre ne surgissent. Et malgré toutes les dissonances, la Russie a toujours œuvré pour le système de sécurité indivisible et nécessaire à la communauté internationale. En décembre, euh, l'année dernière, nous avons proposé de créer euh, ce système euh, de la sécurité. Nous avons appelé l'Occident pour se joindre à nous, mais tout est eh, en vain. Euh, L'Occident n'a pas voulu nous entendre. Cela veut dire qu'il chérissait d'autres projets. Et nous l'avons vu ouvertement. Il se préparait à une opération euh, de représailles dans le Donbass et en Crimée. À Kiev, on parlait des, possibles armes nucléaires et le temps se rapprocher de nos territoires. Ainsi, petit à petit, la menace inadmissible pour nous planer au-dessus de nos frontières. Tout montrer que l'opposition à des adeptes de Bandera, a des néonazis était inévitable. Je répète, nous avons bien vu le déploiement de l'infrastructure militaire. Nous avons vu des consultations, des fournitures euh, d'armes. Et la menace grandissait de jour en jour. La Russie a euh, fait tout pour repousser à titre préventif l'agresseur. C'était la seule et unique décision juste, la décision souveraine de, euh, du pays indépendant. Les États-Unis, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont commencé à parler de leur euh, caractère exceptionnel, en humiliant non seulement le monde entier, mais également euh, des alliés, cette élite euh, qui fermaient les yeux là-dessus et qui avalaient tout cela. Mais nous sommes différents. La Russie a un caractère différent. Nous n'allons jamais renoncer à l'amour de la patrie, renoncer à nos euh, valeurs, aux traditions euh, de nos ancêtres, à l'Occident. Ces valeurs millénaires ont été balayées. Cette dégradation morale est en résultat également de la réécriture de l'histoire. Euh, euh, n'ont pas eu la permission de se déplacer. Mais sachez que nous saluons et nous rendons hommage absolument à tous les anciens combattants américains, français et d'autres, des résistants et des partisans euh, chinois braves, tous ceux qui ont combattu le nazisme. Chers camarades, aujourd'hui, la milice du Donbass, avec les combattants euh, russes, se battent pour euh, leur terre et sur leur terre. Et les soldats de Potemkin, de Suvorov, de Brusilov, pas d'exécutants euh, et sur place. Aujourd'hui, nous chérissons la mémoire éternelle de tous ceux qui sont tombés, les fils, les filles, les euh, maris, femmes, les sœurs, les proches, les grands-pères et les grandes-mères. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont été brûlés vifs à Odessa en 2014, euh, devant les civils de, du Donbass qui sont tombés sous les tirs des néo-nazis. Nous nous inclinons devant les compagnons d'armes qui sont morts dans euh, ces combats justes pour la Russie. Je vous invite à observer les minutes de silence. peux reprendre derrière. Уважаемые товарищи, chers camarades. La mort de chacun de nos officiers et de soldats est en deux pour nous tous une perte pour les proches, les sociétés civiles, les entreprises, les régions et l'État vont tout faire pour aider les familles. Nous allons apporter le soutien euh, tout particulier, l'attention toute particulière euh, aux enfants de tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Nous avons signé, j'ai signé aujourd'hui le décret en ce sens. Je salue les soldats et les officiers qui sont blessés. Je remercie le personnel médical, les infirmières et les infirmiers pour leur dévouement. Je m'incline devant vous pour vos efforts de défendre et de sauver les vies à vos risques et périls. Chers camarades, ici, sur la place rouge, les soldats et les officiers côtoient les uns les autres en provenance des régions de notre y compris de tous ceux qui viennent du front du Donbass. Nous nous souvenons du fait que les ennemis ont essayé de tourner contre nous les bandes des euh, terroristes internationaux pour nous briser, pour nous diviser, mais ils ont échoué. Aujourd'hui, nos combattants euh, de toute nationalité sont unis et défendent les uns les autres de façon fraternelle. Et ça, c'est notre force, la force de l'unité de notre peuple multiethnique. Nous nous battons aujourd'hui pour défendre ce qui a été défendu par nos ancêtres, parce qu'ils chérissaient au-dessus de tout l'indépendance et la sécurité de notre patrie ceux э, qui ont vaincu le nazisme dans la guerre, Grande Guerre patriotique. nous ont donné une leçon des vainqueurs et nous allons à tout jamais suivre leur exemple. Gloire à nos troupes bienveillantes. Gloire à la Russie et gloire à la victoire. Hurrah Et eh bien voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.